Kafou map janbe m pap jwe tit mwen yo dyab la vin pale avè mwen moun Dye m pa jwe mesye oh e kafou map janbe m pa jwe bawon plèn m pa jwe e se kafou map janbe m pap jwe mesye jèn gangan jèn pwen jèn règleman jèn sakrifis jèn pa pè mouri on bon on bon jwa bèt la pa manyen kil. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Jèn gangan jèn pren jèn regleman jèn sakrifis jèn pa pè mouri on bon on bon jwa bèt la pa manyen kil. Vwa ou sot tande la se vwa chèf gang lanmò sanjou kap dirije baz 400 mawozo a. Vokal sa li fèl avan Cha ti Marali a te mete dòmi nan zye ansyen chèf gang Kòlèg. Ebyen aprè lanmò chèf gang Kòlèg nou pa janm tande deklarasyon lanmò Chanjou fè ankò. E menm sòlda ki nan baz la vin reyalize ke kesyon de pa pran nan bal la sa pa ka fè yo pa mouri. Paske chèf gang Kòlèg te yon tou pwisan nan baz la epi yo wè cha ti Marali a mete dòmi nan zye chèf gang Kòlèg byen fasil san pwoblèm. Ebyen, sòlda yo vin wè ke afè kesyon lanmò sanjou ap di yo li ba yo pren, lanmò sanjou mete nan tèt tout ti sòlda yo ke li konn bay pren, li menm lè l bay pren nèg pa ka pran nan ba l. Chak sòlda ki konn tonbe, yo fè konnen ke paske sòlda sa a li te fè tèl erè, li pa t mache a mouchwa, oubyen li te gen yon mouchwa ki pa t kòrèk, oubyen tou li pa t renouvle pren bagay sa yo, Yo toujou gon yon eskiz ke yo bay. Ebyen, chèf gang Kolèt li menm ki te toujou ap di Prenn bon sou li, epi sòlda yo gade yo wè chèf gang Kolèt tonbe byen fasil, e devan zye yo menm chèf gang Kolèt tonbe, ebyen sa k pase, yo vin reyalize afè kesyon lanmò Sanjou a fè a mèt nan tèt yo fè konnen ke yo pa ka pran nan bal, sa a pa ka fè yo pa ka mouri. Ebyen, sòlda yo kòmanse gaye kò yo nan tout peyi a. Se sa k fè w ap wè, chak jou ki pase, lapolis mete lapat sou detwa grenn. Zanmi, ou pa mande m koze. Daprè tout enfòmasyon yo, lapolis debake nan Tomazo kote chèf gang Lanmò San Jou al kache a, jounen madi 16 out lan, Ti Marali ta fizye 2 sòlda Bawon Plenn nan. Ebyen, Lanmò San Jou li menm se kouri l pete kouri, se bon pye l ki mete l deyò. Epi lapolis li menm arete yon gwo manbo nan zòn lan ki tap travay pou lanmò san jou. Toujou de baz 400 Mawozo, polisye udmo nan Sidès yo mete anba kòd 2 prezime bandi ki fè pati baz gang sa ki se 400 Mawozo. Non nèg yo se Mathieu Thomas, misye gen 22 zan li menm, epi genyen Albert Lory. Tou 2 nèg sa yo fè pati gang 400 Mawozo a. Nan premyè odisyon prezime bandi yo, Mathieu Thomas e Albert Laury, yo efektivman konfime yo se manb band ame k ap dirije pa Lanmò San Jou a, ki se 400 Mawozo. An efè, Albert eksplike li menm li fè pati gwoup gang k ap kòmande pa chèf gang Y nan Site Doudoun. Tandiske Mathieu Thomas li menm, misye avwe li se manb baz Ricardo ap dirije a, ki baze nan Remy. Tou 2 chèf gang sa yo, kit nan site doudoun kit nan remi se lanmò san jou ki plase tou le 2 nèg sa yo e lòt demwazèl sa li menm ki nou pa ka moutre vizaj li a li se yon adolesant ki gen sèlman 17 lane li se mennaj Albert Lory e yo te arete li nan menm okazyon an. Toujou sou dosye gang nan peyi Dayiti, yon prezime chèf gang ki tap opere nan Kanaran jwenn arestasyon l La Gonav. Lapolis nasyonal melanje ak lapolis minisipal arete prezime chèf gang Tony Philemon alyas Tèt klowòks. Jodi madi 16 out 2022 a, nan Anisia Market, Zabriko, katriyèm seksyon kominal Ansagalè, tèt klowòks ki t ap opere kanaran jwenn arestasyon l ak yon dam ki konn prepare manje pou li. Daprè yon sous nou ka fè konfyans, kèk abitan Bwapen kote tèt klowòks fè ladesant fè konnen gen plizyè lòt sispèk ki gaye anba raje yo. Pou kounya, prezime chèf gang Tony Philemon ak lòt dam nan twouve yo nan komisarya Ansagalè a. Lapolis nasyonal ak lapolis minisipal deside kwape tout malfwa ki vle vin simen latwoublay nan kominote a. Ebyen se se sèten medam mesye la nou kapab konprann mesye sa yo yo pa jann mache san mouchwa wouj yo Pradel e Lionel nou toujou di l men kounye a la se kanmenm yon gwo kou se kanmenm yon gwo kou pou lanmò 100 jou ebyen arestasyon ofisyèlman de manbo manbo sa ki konn ap swadizan ki konn ap fè e lanmò san jou kwè ke li gen pwoteksyon ebyen manbo an jwenn arestasyon la m pa konn si w ta p ajoute yon bagay sou sa la Noel se pa yon ti bagay ki piti medam mesye. Bon nouvèl bon nouvèl di nou dan la repiblik ke jisteman aprè ke nou konnen nou menm se youn nan medya ki te sinyale lapolis pa rapò a prezans lanmò san jou an. nan komin Tomazo e men mèdam mesye zen an pwès nan moman nap pale la lapolis deja fize plizyè bandi nan komin Tomazo ki yo menm te nan do lanmò san jou e san oubliye aktyèman la lapolis arive pwosede arestasyon e se pa sèlman manbo lanmò san jou Se ti kòk, se ti koukout lanmò san jou, se madanm ti mennaj lanmò san jou la aktyèlman la a, lapolis apèn poze lapat sou li nan moman ke n ap anrejistre videyo sa a medam mesye, gwo zen dan larepiblik. Pandansetan lapolis fè jisteman miltipliye fòs li nan plizyè rekwen nan zòn awondisman kwadèboukè a pami lèkèl pami youn nan yo komin. Tomazo, sans oubliye menm zòn Carara Lanmò ke nap pale la, se yon gwo kout bal kap tire, lapolis mete pye yo atè, sanbletil ke lapolis deside mete fen nan dosye katye Mawozo a, nou kapab di jiskaprezan tèt kolèv deja kraze, ebyen se kel ka bat Lanmò sou jou. Eske anvan video anvan jisteman di Minifis anrejistre video sa a eske finalman n ap gen nouvèl ke yo arete Laurent Manson oubyen yo vize Laurent Manson jou men pa bliye 2 mesye ki te nan do Laurent Manson jou la a yo apèn bwè dlo bouch yo blese mòtèlman menm jan n konnen lapolis renmen itilize ti fraz sa a 2 sòlda Laurent Manson jou apèn bwè dlo bouch yo la a nan komin Tomazo apre ke lapolis te vin resevwa sinyal ke mesye yo nan zòn nan ebyen. Ti nan gali resi moute anlè a. Ti nan ake wè la ti nan gali se style lap fè nan zòn lan la se kout bal lap mete nan dèyè nèg yo la sans oubliye lòt chat ki rele blòdè a menm demwazèl ebyen limena ap fè style nan zòn kanaran bandi ki yo menm ap tonbe eske finalman yap resi pran lanmò san jou jodia la Nou pa konnen, men n ap rete fokis, n ap rete veyatif a nenpòt kèl moman pou nou enfòme ou pandan ke enfòmasyon yo y ap rive jwenn nou ala segond mèdam mesye, men nou kapab di sèt fwa si se pou de bon. Pandan Setandini, mesye te trè panike apre enfòmasyon te egare nan tout peyi a tankou yon bonm kòmkwa, Ministè ta pral met pye l atè, ebyen nèg yo la yo te panike e nan zòn Kanaran kote nan moman ke n ap pale la Jimmy, mesye la yo te gentan yo gentan moute gwo barikad yo fouye tou nan lari a ki anpeche ti Langali antre men finalman pandan se tan yo rale y ap rale lapolis nan Kanaran ebyen ti Magali menm li freche tèt mòn nan l al Tomazo l al mete sik sou bowèl nan Bonsonjou aktyèlman la a ki pij, ki koukout, ki chouchou lanmò san je kòman nou ta rele l la la a, ebyen li anba kòd l ap reponn kesyon lapolis ebyen finalman èske la kesyon ke se poz èske finalman y ap resi pran lanmò san jou se sa ke tout la repiblik ta renmen ebyen nou konnen 400 mawozo ki li menm deja yon gang ki a 99 pou san ebyen kraze pran lè se tan nou wè la a nan kwadèboukè lapolis toujou ap mennen operasyon Gen machin ke yo deja sezi, machin ke mesye yo te kidnape, yo te vòlè pou dè moun, ebyen machin sa yo deja gen yon machin ki vin menm de mak Nissan Xterra ki deja an posesyon de la polis, ebyen nap pale de ginen e nap pale de yon machin de mak Nissan Xterra ki li menm imatrikile AA. e trèz, kat san onz, mil twa e trèz mil kat san onz. Nan Leyogàn, operasyon ke yo arete 2 manb nan gang 400 Mawozo, arete nan Jakmèl. Matye Toma e Albè Lowi se 2 prezime bandi ame manb gang 400 Mawozo ki arete madi 16 out nan zòn Monchil, yon lokalite nan Jakmèl nan sidès peyi a, pitit. E ti zanmi Albert Laury a ki li menm ki egalman yo arete li nan menm andwa tou, ebyen endividi yo avwe ke yo menm yo fè pati de manm gwoup ame 400 Mawozo ki t ap opere o nivo de Kwadèboukè. Ebyen bandi yo e yo menm yo sanse e ap kite zòn Kwadèboukè ebyen yo pral kache tout kote e menm jan tou o nivo de Latibonit ebyen genyen operasyon chase bandi ki genyen nan tout peyi a prezidan yo yo menm yo genyen manchèt yo di ke se touye yap touye depi yo jwenn bandi yo nap avanse e nan menm kad enfòmasyon yo ebyen onivo de lapolis nou prale rapido presto nan zòn kwadèboukè fòk nou di ke lapolis ki rekipere yon machin ki te arive e pèdi ebyen onivo de kwadèboukè. e de komedyen ki mal sikile AA 13 411 men selon se sa ke yo menm yo fè konnen ebyen lapolis te di ke veyikil an kesyon ebyen li te vole pa bandi ame yo nan dat madi 9 out nan zòn Duval 22 toujou nan Kwadèboukè sepandan fòs de lòd yo yo di yo fè eta Yo pa fè eta de okenn arestasyon okou de lè entèvansyon solde pa la rekiperasyon Didier e veyikil pa ayè atravè yon nòt de la polis enfòme ke dènye jou sa yo malfra yo yo itilize veyikil yo vòlè yo pou kapab komèt aksyon anlèvman nan sans sa la polis ankouraje pwopriyetè machin yo pou yo menm yo kapab pote plent nan menm ide sa la pnh li enfòme atravè. Inite spesyalize yo de la Brigade de Lutte contre le Vol de Véhicules ke li menm li ap pouswiv misyon li pou ta trake malfra yo epi rekipere machin ke bandi yo te arive vòlè o nivo de tout kote nan peyi a, lesansyèl se arive pote plent depi ke ou menm ou te gen machin ou ki te pèdi. E vwala, se la nou kanpe ansanm ak video pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade video a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w pa t ko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn video. Tchao!